Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abone kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abone. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Nou som venu depoze une plainte se se Puisque je suis l'avocat du SPNH nous les avocats du SPNH 17 donc le SPNH 17 a sollicite le cabinet Avocatus pour le depot d'une plainte contre les membres du CSPN. contre euh, le commissaire à l'année et toutes les personnes généralement quelconques qui n'ont pas pu assumer leurs responsabilités dans le cadre de l'assassinat des différents policiers au niveau de Liancourt, au niveau de Pétionville, etc. Donc ce matin, nous déposons une plainte au niveau du parquet. Maintenant, le parquet se chargera de préparer son réquisitoire déformé, puisque euh, on, a, été obligé de changer de stratégie, parce que le greffier en chef n'est pas là, le greffier en chef taxi n'est pas là. Maintenant, c'est le commis parquet en chef qui reçoit la plainte. Donc, on va faire euh, le dépôt de cette plainte, après quoi je pourrai vous donner mes avis sur les différentes démarches qu'on entreprendra, parce que ça qui a passé là, policiers ont capté des mourir, hein, autorités concernées, autorités CSP, beaucoup e nou pral fè se ke de dwa paske ogan de latik 264 di kòd penal ou ka pouswiv yon moun pou non asistans a pèsòn an danje. Majorite polisye k mouri yo si nap tande vòys yo lè yo tap mande ranfò malerezman lè zotorite polisyè lè zotorite jidisyè nou pa reyaji donk se la rezon pou lakèl USPNH kòm etan sendika travayan o sen de lapolis a deside de depoze 7 plent e nou ta swete ke Dwayen Chavanne, Chavanne Etienne, pral fè se ke de dwa pou l achemine plent la padevan jij enstriksyon e ke pou l rele padevan kabinè l tout moun ki gen otorite nan CSPN nan, ke l te Ariel Henry, ke l te minis jistis lan, ke l te direktè jeneral lapolis lan, ke l te minis enteryè an, donk tout moun sa yo gen responsablite yo devan lamò polisye sa yo. ki mouri, 6 polisye mouri eksetera. Donk jodi an la strikti sendikal la deside pote plent. Paske li pote plent paske li son strikti kap batay pou polisye yo e fè pati de kò lan. Kont ki? Kontre lè manb di CSPN. Asavwa? Konsèy siperyè di pou de la polis nasyonal jan yo rele l lan. Asavwa Ariel Henry, Emile Prophète, DGLB, menm le komisè a la dè è site dan la plent. Poukwa? Paske pa rapò a la mò de sè 4 polisye o nivo de Petyonvil. Wè sa m di w lan? Nan yon voice nou di tèt nou lè polisye yo pase. Plis de 2 zè de tan a demande de ranfò. Mennen kounye a nou menm kòm avoka ki se konseye estrikti sendikal lan, mennen yo di mèt eske lè yon moun an danje, lè yon moun pa pote asistans avè l eske l ap la polis la? M di wi. Lè w al gade nan atik 264 di kòd penal il est dit que toute personne qui refuse de porter assistance à quelqu'un qui est en danger est passible d'une infraction délictuelle et yo ka pini m kwè se ant 6 mwa a 1 an l ka pran prizon. Men kounye a nou pral di m poukisa m pase. Tribinal koreksyonèl, map di w non, paske m depoze plent lan pa devan ka denstriksyon, nou depoze plent lan pa devan kabinè denstriksyon se paske nan plent lan nou pale de asosyasyon de malfetè e asosyasyon malfetè lan son enfraksyon kriminèl ki pini pa latik 224 di kòd penal ou wè sa m di w non, donk jodi an la jodi an la nou vin depoze plent lan se paske nou voulon di a sè otorite oubyen a sè pèsòn envesti dotorite kote ke lalwa pini lè non ajisman. Ke polisye a te an danje ou pa pote ranfò yo pini sa. Le fèt ke polisye a mande ranfò pandan 2 zè de tan, yo dwa pini sa. Men SPNH 17 la estime ke li nesesè pou ke l poze aks la avèk kabinè davoka. Paske si chak polisye k pran nan operasyon e ke yo pa pote asistans avè yo, sa ap kraze moral polisye yo, pap gen enterè, pap gen volonte pou al nan operasyon vreman. Lè konsa popilasyon pral livre kont li. E se sa yo pa vle a. Donk jodi an la m panse ke piske pèsòn nèt odesudlalwa, menm Ariel Henry nè pa odesudlalwa. Donk meyè chemen, chemen ki pi elegan an, se depoze plent lan. Mennan, le dwayen di tribinal ki, di tribinal de premye enstans, a savwa Mètre Chaman Etienne, li pa gen lòt chwa. Piske le depo de la plent a ete fèt, plent lan, nou depoze plent lan, wè sa m di w la. Mennan, gon, gon dosye ki ta prepare la. Le dosye sera achemine, padon, o grèf di kabinè denstriksyon. Mennan, dwayen an pa gen lòt chwa ke pou deziyen yon jij ki sètifye, byen si. Mennen pou yo dezinye l e de la etan yo pral kòmanse tande moun ki fè pati de CSPN y konpri le komisè Aladin. Paske polisye nou yo, yo pa ka kòm de chè a kanon, jan yo di an, yo pa ka lese yo pou kont yo, yo pa ka kite yo ap mouri konsa, donk fòk yo sipòte yo, fòk yo ba yo mwayen, dayè wap gade sak pase yè nan nivo lari an, yo fristre e nou konprann lè fristrasyon, men sepandan ap di polisye yo ne fo pa atake lè menm pèsòn ki nan menm klasisman avè yo, wè sam di w la, men sepandan nou menm nan nivo. Termine, n ap akonpanye yo avèk SPNH e nou menm nou rete konfyan ke lè zotorite de se tribinal prendront la desizyon nesesè an acheminan se dosye bon devan le jij ki sera sezi e lè sa fòk jij lan pran responsabilite l pou l rele tout moun tout moun ki nan CSPN nan gen responsabilite yo nan lanmò polisye Liancourt yo, nan lanmò polisye Petyonvil yo e tout polisye ki mouri nan egzèse fonksyon yo paske izon pou misyon premyè dakonpanye, de sipòte, de fournir tou lè. Ou ka remake sa wè, popilasyon avè nou, e nou menm nou avè yo tou. E ou menm antanke polisye, eske ou panse nou, la polis la ka kwape fenomèn ensekirite a vreman? Nou kapab kwape l, nou kab kwape l, se paske wo grade yo nan la polis la, map tou lanse sa pou yo. Kòm yo menm, yo pa gen oken moun, yo rete avè yo, ki Ariel avèk Jezikri, yo pa vle ba nou minisyon pou nou konbat bandi yo, nou menm nap fè l nan fòs ou pa. Men nou panse depi nou te jwenn. Delma gade moun yo. Zara la men, figi bande, tout kagoule, moto, y ap boule kawoutchou. Yo paralize tout aktivite nan Delma a la. Donk yo pa vle nou filme, men se avèk anpil entèlijans ke n ap pèmèt ou gen yon ide de sa k ap pase nan lari Pòtoprens. Donk sitiyasyon an li menm li ekstrèmeman tans o nivo de Delma, kafou ayopò, wout ayopò, yo sot kay premye minis lan. Li make twòp san polisye koule, nou pa kapab ankò. Donk, jodi a se an siy de solidarite pou ou atè a avè ou avèk pankat sa. Bon, nou salye tout oditè, tout telespèktatè. Ebyen, jodi a, antan ke sitwayen ayisyen, non pa mwen se Kivens Vilfort, mwen pa polisye, mwen se yon pwofesè lekòl, men lè n gade kòman polisye ap tonbe, kòman san polisye ap koule, Ane 2023 apèn kòmanse pou nou wè plis ke yon dizèn polisye gen tan tonbe. Sa fè nou mal kòm sitwayen. Se sa k fè ke nou fè solidarite avèk polisye yo pou nou di non avèk sa k ap pase e nou mande tout pèp ayisyen pou pran soulèvman jeneral pou kapab solidarize yo avèk polisye yo pou di non. E nou mande Ariel Henry kòm premye minis, kòm chèf CSPN e nou mande direktè jeneral Frantz Elbé, avèk tout lòt responsab nan lapolis la pou yo kapab bay polisye yo akonpanyeman, ba yo materyèl, ba yo bon tretman paske nou konstate ke polisye yo ap sibi move tretman. Ebyen, nou mande se pou polisye yo gen mwayen pou yo travay, se pa sou fòs etranjè pou nou konte pou vin mete sekirite e nou pwofite pou nou di aba ensekirite, aba kidnaping, Ayiti se pou nou li ye, se nou menm ki pou batay pou sa chanje. Nou mande tout popilasyon an leve kanpe avèk polisye yo. Pou nou di non avèk sa kap pase. Nan nivo bandi yo ame la epi yo anpil nan tout peyi ou panse la polis la ka rezoud pwoblèm nan? Mon chè se volonte ki pa gen. Le jou gen volonte tout bagay ap regle. Le jou gen volonte kòman ou imajine yon polisye pral nan misyon li pa menm gen li pa menm gen minisyon nan menl. Li pa menm gen katouch li pa menm gen zam. Kòman ou imajine wap planifye yon yon entèvansyon ou pa menm gen ranfò polisye ap rele ranfò ou pa menm ka voye ranfò. Pa gen volonte e se sa k fè ke nou mande tout wo kad nan lapolis la pou kapab chita pou wè nan ki mezi yo kapab akonpanye polisye yo e yn fwa pou tout pou kapab gen sekirite nan peyi a ankò aba ensekirite aba kidnaping. Mèsi. Sa se te yon pwofesè lekòl, li menm ki vin pote solidarite l ak mouvman polisye yo ap fè, kote li kwè ke enben polisye yo yo menm yo kapab travay si toutfwa. Prezans mwen nan riyal kòm sitwayen ayisyen, non pa mwen se Evens Clifford, kòm mwen te di deja, mwen se yon pwofesè distwa. Enben, lè nou gade sa k ap pase, kòman san polisye ap koule. Ane 2023 a apèn kòmanse pou nou wè kòman polisye ap mouri. Nou menm kòm sitwayen, nou vin pote solidarite nou avèk polisye yo pou nou di non avèk sa k ap pase, non a ensekirite, non a kidnaping. E nou mande Ariel Henry kòm premye minis, le chèf de CSPN, answit minis enteryè, nou mande direktè Frantz Elbé, direktè lapolis la, avèk tout wo kad nan lapolis la pou kapab bay polisye yo bon akonpanyeman, ba yo bon materyèl pou yo kapab fè travay yo, paske objektif polisye yo se pwoteje e sèvi yo. Se sa k fè ke nou menm kòm sitwayen ayisyen, nou di ke polisye yo se pitit nou, polisye yo se frè nou, polisye yo se zanmi nou. E mwen se yon politolog. Mwen lisans yon syans politik. Mwen gen prè de 10 ans de fakonte de istwa e filozofi. Donk sitiyasyon sa yo revolte w, se sa k fè w pran lajan? Sitiyasyon revolte mwen e mwen mande tout pwofesè lekòl, tout paran, tout elèv, tout popilasyon, tout pèp ayisyen an, yon fwa pou tout, leve kanpe, nou pa ka rete ap dòmi nan somèy nou, paske nou tout jounen jodi a la, Enben nou sible nou tout jounen jodi a la a, enben sa kapab rive nou, lè nou nan lari nou soti nou pa konn si nap rantre, se pou sa nou mande tout moun leve kanpe pou nou di aba ensekirite, aba kidnaping e se pou Ariel chèf CSPN di yon mo, se pou ho kad lapolis la kapab chita pou kapab bay yon lòt tretman e nou mande refòm anndan enstitisyon polisyè la. Mèsi. E vwala. Se la nou kanpe ansanm avèk video pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, nap kwaze nan yon pwochèn video. Ciao!